Bonjou bonsa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon jodi a se 8 mardi 8 novanb 2022 alò nou gen kèk ti dosye nou pote pou ou nan kad da emisyon sila nap kòmanse avèk yon dosye kidnaping piske byen bonè. 8 novanb lan ebyen anpil moun kapab gen chans wè video sa kap sikile dabò sou telegram epi ki pral parèt viral sou watsap kote ke gen yon kidnaping ki fèt o nivo de delma 48 dapre enfomasyon ki rive jwenn mwen bandi a gwo zam fann fwa fenk sot kidnape yon sèten de patrik ansanm avèk madanm ni nan Dèlma 48, nèg yo fè prèske 30 minit ap tire sou machin nan avan yo pran l malgre machin nan blende. Tande byen, nou pral gen chans wè yon ti videyo sou dosye sila. Yon videyo de kèlke segond. Kote ke machin nan wap wè kawotchou, youn nan kawotchou dèyè yo kreve. Sa vle di nèg yo simen anpil bal sou machin sila. Aparaman se yon machin ki kapab blende a nivo 4, 6, m pa konnen byen. Men de tout manyè, ekoute, anyen pa kapab frennen malfektè sanginè, kidnapè, vòlè, kriminèl, tyè an seri nan peyi Dayiti nan zak y ap fè. Paske ou imajine w, machin nan blende, nèg yo arive kidnape moun ki nan machin sila. Nan yon premye tan, te gen enfòmasyon ki t ap sikile kòm kwa, ebyen te gen 5 moun abò machin sila, yo ale ak tout 5 moun yo. Yo ap gade pou wè machin nan pou kont li. Donk, nèg yo, yo fè zak sa a. Erezman, pa gen mò. Men ekoute, pwoblèm. Zòn Dèlma a son zòn nou ta kapab di gen anpil blòk ladan l ki sanse prèske gate. Nou konn sa k fè m di sa paske lè w pran Dèlma 75, blòk Katalpa, anpil lòt kote nan Dèlma a, gen kote nan Dèlma a la nèg Vitelòm yo ap fikse, ebyen yo prèske rive sou moun yo. nan Dèlma a, ebyen m ta kapab di bagay la parèt trè trè trè difisil pou anpil moun ki nan blòk sila. Ben ekite, nou nan fen ane a, pa bliye nou nan mwa novanm, nan yon ventèn de jou ankò se pral desanm, vòlè, kidnapè, kriminèl, chimè, bandi, ebyen fòk yo jwenn aktivite pou yo mete nan men yo. Paske gen nèg ki nan aktivite sila a madanm yo ap pouse yo pou y al vòlè. Gen nèg ki nan aktivite sila a manman yo ap pouse yo pou y al vòlè paske se kote nèg sa yo soti an. Moun sa yo yo pa gen santiman. Konsa tou gen anpil manman ki gen santiman. Gen anpil fanm ki gen santiman. Gen fanm si l renmen yon nèg epi li konn nèg la nan aktivite bandi depi l konnen sa pou 1 l ap kite l pou 2. Gen manman depi l konnen pitit li nan sak pa sa menm lè lapolis te krible l ak bal ebyen l pap di tchuiip e l pap manje kòb li men konsa tou gon pakèt lòt se sanginè yo ye menm jan a pitit la se kòm si m ta kapab di se pitit lan ki detenn sou yo m ta kapab di se mennaj la oubyen se mari an ki detenn sou yo brèf. Machin sa la, vòlè sot blende l la a bal. Yo pran 5 moun ladan. Atansyon. Nou gen chans wè ti video a. E. Nou wè kòman sa pase o nivo de Dèlma 48. Videyo sa a li pral trè viral sur les rezo sosyo paske deja fò m di nou ke genyen moun ki kòmanse ap voye videyo sa a pou mwen. Ban m fè yon parèt nan mòn anlè a la nan Petyonvil. Èske se Laboul? Èske se Fesa? Men gen yon videyo ki rive jwenn mwen. m ta kapab di gen 3 bout videyo. Gen yon premyè videyo ki dire 18 segond. Genyen yon dezyèm videyo ki li menm dire 52 segond. Gen yon lòt videyo ki dire yon minit e 33 segond. Se yon veritab masak. ki fèt nan zòn sa a m ta kapab di tèt chaje wi gen moun ki kòmanse akize mesye ti makak yo ban m gade m wè byen sa k sou videyo sila gen 2 jenn gason ki atè a youn sou lòt gen youn ki gen bout kanson sou li pye atè mayo manch long sou yo yo touye yo lage yo atè a sa se yon premyè videyo sa dire 18 segond. An al nan dezyèm video a wi genyen 2 nèg ki atè a gen youn nan yo yo mete dife sou yo yon bon pati nan kò sitwayen sa kalsine e sou menm video sila nan kòmansman an wap gen chans pou wè gen yon sitwayen k avèk yon gwo gòl zam nan men li epi kap gade nèg sa yo atè a donk gen youn ki gen yon espès de jògè nwa sou li, bab li kòmanse blanchi, ebyen nèg sa yo, yo touye yo, mezanmi, men kòman moun ap tonbe nan peyi Dayiti, videyo sa li menm, li dire 52 segond, kèl. Horreur! Anba raje a, moun ap mouri. Ann al nan twazyèm videyo a. Gon fanm li menm. Ki li menm ap benyen nan san l. Sa se twazyèm videyo a. Bagay yo grav. Bagay yo grav. E gen anpil lòt moun ankò ki tonbe. Gade. 1, 2, 3, 4. Sitwayen yo. ki tonbe sa se moun aparaman ki ta pral nan mache. Sa son masak ki fèt. Gen moun ki ta prale nan mache, gen lòt moun se lè pasan dan la zòn, gason tonbe, fanm tonbe, m ta kapab di bagay la li vreman trist. Videyo sa yo, sa provoke anpil orè. Tout anba raje a, anpil moun mouri. Yo fè n kwè ke se ta yon masak. Eske n kapab kouri di se nèg ti makak yo ki fè masak sila? Nou pral chache genyen plis enfòmasyon pou nou kapab konnen wi ou non kiyès ki fè masak sila. Men, a chak fwa. Nou soti sou yon imaj konsa. Nou wè jan de imaj sa yo ki ap sikile sou rezo sosyo. Sonje byen, gen yon moun ki rele RL Prod ki te di nou ke pou fen ane sila a, anpil moun ap mouri. Pou fen ane sila a, yon maksimòm de prekosyon. Veye kò nou. Bagay la pap dous. Kèl orè! Nan yon ti moman. Genyen yon douzèn moun ki sanse pèdi lavi yo anba raje nèg ak zam nik gade yo, yo vide bal sou yo epi yo touye yo. Kilè bagay yo ap chanje nan peyi Dayiti? Anpil kestyon moun ap poze. Kounya la, pa gen yon kote moun kab pase nan peyi an. Laboul, blengblenng. Anba lavil, bleng bleng, Petyonvil, pa bon. Nou pral ba ou enfòmasyon konsènan yon kidnaping, paske nou te pale de kidnaping ki fèt, men fwa sa son kidnaping nèg yo oblije libere. Genyen liberasyon ki fèt lendi, nèg yo libere pwofesè inivèsite Alexis Auguste. Misye se yon kadre nan DGI. Yo te kidnape li dimanch 30 oktòb pase a nan Taba 43. Eske misye bay kòb? Eske yo pa bay kòb? M pral ba nou detay. Tande byen, mwen mete yon dwòn sou kidnaping sila paske te gen yon pwòch sitwayen sa a ki pale avè m. Fò m di nou ke pèsonaj sila a, misye gen 72 an. Sèt an briks. Wi, se an briks paske. Misye te toujou di li menm si yo kidnape l, si se pou kòb ki pou fè yo libere l yo mèt touye l. E sitwayen sa te vrèman bosal nan men nèg Vitelòm yo. Misye gen yon telefòn, yo mande l kòd telefòn nan pou yo kapab rele moun lakay li misye di se swa jamè. Pa gen bagay konsa. Misye kanpe dan. Nèg yo fè presyon. Gade. Se pa ti presyon non. Nèg yo fè presyon sou Auguste. Auguste di, Mesye, mwen menm, m se yon moun ki mouri deja. Dayè, a 72 an, m pa gen anyen pou m regrèt. M pap ba nou kòd telefòn nan, nou pa bezwen fè ankenn jimnastik, nou pap jwenn yon goud. Nou mèt fè sa nou vle mesye, nou pap jwenn yon goud. Hey! Tèt chaje. Sitwayen an soufri dyabèt. Li di, mwen menm m konnen m mouri deja. I don't care. Nèg yo vin ap ba l dlo. Yo bay Auguste yon dlo. Li di, tande mesye, banm di nou yon bagay, m pa janm bwè dlo sa non mwen menm. M gen yon karantèn dane m pa janm bwè vye dlo sa yo n ap ban mwen la. M pap bwè l. Nya nèg yo oblije kouri, y al achte yon bon dlo. Nèg yo di, mesye finalman, gen lè nou pèdi kòb sa. Nèg yo al achte bon dlo bay Auguste. Epi, Auguste di yo, mesye nou konn sa k pase, kòm nou te pran m ak yon machin, si nou vle, Nou mèt pran machin nan. Men, afè kòb la pa gen bagay konsa. Epi misye rive yon kote l ap dyaloge a nèg yo, l di, Tande, ban m di nou yon bagay mesye, si chak grenn moun nou te kidnape se te menm jan avè m, ou wè afè kidnaping nan pa t ap gen l nan peyi Dayiti menm ankò. Paske mwen menm m konsidere m kòm yon moun ki mouri. Pa gen bagay konsa, m p ap ba nou yon goud. Nou p ap jwenn kòb mwen. Nou konprann? Donk, se konsa, epi yo vin libere mesye Ogist. Donk fanmi li kontan. Youn ap rele lòt pou di yo libere Ogist. Se kanmenm yon bòn nòt. Nèg Vitelòm yo antouka, yo pa jwenn yon goud. Petèt yo kapab jwenn machin nan men si e pou kòb, pa gen bagay konsa. Antretan fò m di nou ke genyen 2 prezime bandi ki yo menm mòtèlman blese. Se konsa lapolis toujou di li. Gen yon zam ki rekipere. Gen yon machin ki sezi. Se. nan zòn Mirbalè. Nou sòm le 8 novanm 2022. Nan yon nòt ki pibliye lendi 7 novanm lan, Lapolis Nasyonal Dayiti anonse li desann nan Dèlma 75, tou pre stasyon Pyeble an, 2 prezime bandi, yon zam afe rekipere e pnh la li menm pou kapab asire popilasyon an li anvi miltipliye patwouy li yo. Pnh la li menm yon lòt kote fè konnen li rekipere yon Jeep marque Sionji koulè griz imatrikile AA-57382, yo te vòlè li nan kad yon dosye kidnaping nan Dèlma 75 e li entèsepte sete donk le samdi 5 novanm 2022 nan Mirbalè daprè sèvis kominikasyon lapolis e kondiktè la yon jenòm ki gen 20 lane orijinè komin Beladè. li entèpele. Non li se Johnsy Vincent ki plase aktyèlman an gardavi nan komisarya Mirbalè a. Antretan pou kapab asire popilasyon nan Dèlma, otorite polisyè yo nan komin sila anonse miltiplikasyon patwouy atravè divès ri notaman nan Dèlma 33, 75 kote plizyè ka anlèvman sinyale. Nou pral kite w avèk. E jodi a m akonpanye de avoka mwen, Mèt Bellevue e Mèt Jules Frantz e Mèt Esaïe Bellevue, ansanm de lòt avoka ki te akonpanye m ki pa prezan la a, ebyen nou kapab di w nou vini la pou nou kapab depoze plent kont 3 bouwo ki te nan bakòp 1 tirè 01 177 la, ki se yon bakòp udmo e ke mesye sa yo. Yo te deside pou yo te mete fen nan vi m jou ki te 30 oktòb, kote yo te kondui m nan komisarya Dèlma 33. Malerezman, pandan gen de konfrè ki te vin fè solidarite ansanm avèk mwen, genyen plizyè konfrè ki viktim, genyen ki blese, men malerezman genyen Romelson Vilcin, yon moun ke nou abitye ansanm avèk li, ki rive viktim nan kad, ann di, mouvman sa a oubyen an di solidarite ke yo te pote ban mwen o nivo de komisarya Dèlma 33. Romelson Vilcin se yon jèn gason, yon jounalis ki te kwè nan travay, ki te deside vin akonpanye yon frè, yon zanmi e ki te toujou ap pote revandikasyon jounalis yo, alokirans mwen menm Robert Dimanche ki se jounalis Radyo Tele Zenith e an menm tan e pòt pawòl semèl kolektif medya an liy yo, ebyen li te rive viktim e ke jodi an la nou vin depoze plent sa a. Plent sa a se pou nou kapab mande. Jistis pou chak grenn jounalis ki viktim, men mwen menm pèsonèlman, kòm yon moun ke m kapab di bouwo yo te detèmine pou yo te etenn lavi, mwen akonpanye de kabinè davoka m, de batri davoka pou nou kapab vini la. Men, jodi an la, n ap di avèk tout konfrè laprès, pou yo pran dosye sa an men, sitou dosye Romelson Vilcin, ki mouri anndan yon komisarya, E jiskaprezan nou kapab konstate Wo Eta Majò Lapolis lan poko janm di anyen sou dosye sa a. Nou paran yo pa konnen ak kiyès pou yo pale. Nou menm kòm jounalis, CML ki se Asosyasyon Medya an Liy yo, nou pa pa gen okenn moun ki kontakte nou pou ke yo kapab di kisa y ap fè avèk dosye Romelson Vilcin. Gen plizyè jounalis ki viktim, tout moun konn sa deja. Pandan ane a gen 6 jounalis ki mouri. Genyen Amady John Wesley ki te mouri avèk Wilkens Vilcin. O nivo de fe sa, jiska prezan pa gen anyen k di, lapolis di l pral fè ankèt, nad marinad. Depoze plent nan pakè, anyen pa fèt. Lò w konstate genyen tou, m kapab di Maxiben Lazarre ki mouri, pa janm gen anyen ki di pou li. Lapolis te di, li pral fè ankèt, anyen. Diego Charles mouri, jiska prezan lapolis pa di anyen. E nou kapab di w gon krim ki fèt, ki se krim Vladimir Legagneur. Lajistis te sezi de dosye a. Yo te menm di gen adn ki pral fèt. Men jiska prezan. Pa gen anyen ki di sou dosye sa a, dosye a rete nan tiwa lajistis, lajistis pa janm di anyen. E mwen menm, nan ka Romerson Vilcin avèk ka pa m nan avèk tout lòt jounalis ki te viktim 30 oktòb la, li pa p ka rete lan tiwa lajistis. N ap mande avèk komisè Jacques Lafontant ki se komisè di gouvèneman prè le tribinal premyè enstans de Pòtoprens pou l pran responsabilite l nan dosye sa a. M konnen gen anpil moun, gen anpil moun. Yo kapab di yo pè pa rapò avèk polisye yo ki son bann kriminèl. Anpil polisye nan lapolis la, tout moun konstate. Yo konta, yo, m kapab di, yo mete tèt yo oubyen yo mete, yo transfòme tèt yo an bouwo pou kapab kontrekare popilasyon an. E anpil ladan yo nan ap fè zak malonèt. Komisè a gendwa pè. Men la sèl choz m konnen, lajistis sipoze triyonfe nan dosye sa. E m panse jodi an. N ap di avèk tout konfrè yo ki prezan anndan Pakè Pòtoprens, n ap di yon gran mèsi paske yo toujou akonpanye nou. M ap mande avèk tout lòt jounalis, kit ou te vin la, kit ou pa t vin la, kontinye akonpanye dosye a. N ap poze, nou gen de nèg, pa egzanp, gen yon konfrè tankou Pegi Jan, ki se yon moun ki toujou rele m, ki toujou di m, Dimanch n ap akonpanye w. Nou prale avèk dosye a jiskobou. Nou prale nan, nou prale ekri Repòtè San Fontyè pou n kapab di yo kantite sa k ap pase nan peyi a. Nou prale ekri Wo komisarya Nasyonzini pou n di yo men sa k ap pase. N ap remèsye deja rnddh ki sòti rapò sou dosye sa a. N ap remèsye chak grenn òganizasyon dwazimen Kite nu kont de sa kap pase nan peyi a. Ebyen jodi a ankò yn fwa nou kapab wè lapolis la gen yon veritab nou kapab di yon gwoup moun ki erije tèt yo an eskadron lamò ki anndan udmo ki deside pou touye popilasyon e touye jounalis. M panse jodi Padon? Plent lan se tentative d'assassinat a kòmansman d'exécution epi vwadfe. Tout sa se pou sa nou pote plent jodi a. Jodi an la travay nap fè la se jis pou nou di ase. Twòp jounalis viktim de konpòteman bouwo lapolis. Lapolis se youn nan enstitisyon ke nou genyen kap desèvi nou. Men polisye yo pa sipoze konpòte yo kòm de bouwo fas a popilasyon, fas a jounalis nou yo. Jounalis yo se yo menm ki la kap lye reyalite a avèk popilasyon an. Fòk ke lapolis nan bay jounalis yo opòtinite. pou yo fè travay yo kòrèkteman. La fwa dènyè, Dimanche te manke asasine pa 3 polisye ki fè pati de Bakòp 0 alo 1 tirè 0 0 1 177. Se yo fè yo afekte nan kò udmo. Donk mwen si e sèten ke Wo Eta Majò Lapolis lan, li sezi de plent ke nou depoze nan IGPNH lan deja. Paske nou vle ke gon sanksyon administrativ ki pran. E. Jodi an la nou vin nan pake a, nou vle ke gon sanksyon penal ki pran pa rapò avèk avèk konpòteman sa. Paske nou menm nou di sanè two, fotil byen ke polisye yo respekte popilasyon, respekte jounalis yo paske jounalis yo y ap fon travay nòb anndan sosyete an. Mwen si e sèten ke pakè kwadè e pakè pòtoprens ap di yon mo nan sa k pase dimanch nan, wobèss dimanch lan e ke pa gen yon jounalis kap viktim ankò de konpòteman polisye sa yo. Non nou gen pou nou, nou gen pou nou sezi enstans ki konsène an si nou ta wè pakè pòoprens ap laloz nan dosye sa. Paske nou menm avoka nou te toujou di sa nou kondane pou nou defann tout moun an jeneral. Nou kondane pou nou defann jounalis yo a chak fwa ke jounalis yo retwouve yo nan dè sitiyasyon difisil. Nou pa bliye asasina Jean Dominique, nou pa bliye asasina Vladimir Legagneur. Nou pa bliye asasina yon ansanm de jounalis ki asasine. Men, dimanch, ebyen, selon sa konstitisyon an di, nan atik 28 tirè pwen 1, li di konsa ke jounalis yo kapab egzèse libreman pwofesyon yo nan kad lalwa. Ebyen, Robert Dimanche, li pa yon vòlè, li pa yon bandi, li pa yon zenglendou. Li se yon jounalis ki pase de prezantasyon. Nou te sezi wè jou dimanch sa a kote ke Bakòp Idmo san fwa ni lwa, Bakòp Idmo zenglendou a, Bakòp Idmo k ap kraze zo a, Bakòp Idmo ki pa respekte lalwa, ki pa respekte avoka, ki pa respekte jounalis, ki pa respekte sitwayen, ki transfòme yo an veritab bandi, menm sòseri de nèg avèk zam ap fè nan katye popilè yo kote ke yo bastone dimanch. Se pa sèlman bastone yo t ap bastone l. Se pa sèlman tantativ dasasina avèk kòmansman degzekisyon t ap fè, se tiye yo t ap tiye misye. Yo t ap tiye l paske yo fè anpil kalkil. Yo pran l nan Dèlma 47, yo desann ayewopò avè l. Lè di mwen di mesye, m s on jounalis byen koni pase de prezantasyon, mesye pa tiye m, pa asasine m. M gen polisye, m gen Idmo ki se zanmi m, ki se frè m, ki se kouzen m nan lapolis lan. Mesye yo kounya la yo vin chanje fizi yo depol? Ebyen yo matrake misye, yo sakaje misye, yo ba misye kout zam, e laprèv an a byen gran jiska prezan nap wè ke Dimanche gen yon balon nan tèt li, yon boul avèk kout zam ke l resevwa. Kidonk, komisè Lafontan, Jacques Lafontan, si e sèlman si ou se komisè gouvènman an, jodi a nou ba ou yon plent, e plent sa a nou mande ke aske plent sa a ke Dimanche palenbyè de kabinè Palvin Phizéma, Mèt Bellevue, Mèt Frantz Jules k ap pale la a, nou gen yon ansanm de avoka Mèt Limage, nou gen lòt avoka yo tou ki te la jodi a ki pa gentan prezan nan plent lan. Paske lè n sonje kou Caleb Jean Baptiste yo tire sou li, yo te tire sou Mèt Frantz Jules tou nan Dèlma 33 pou yo te asasinen nou. E lòt, lòt jounalis yo asasinen an tou. Jodi a plent sa ke nou fè a, li se tòkèt la. Men tout lòt jounalis ki viktim, nou menm avoka nou detèmine pou yo jwenn jistis yo. Nou detèmine tou pou sitwayen k ap manifeste, k ap mande chanjman pou yo jwenn jistis yo. Nou bezwen tou pou elèv lekòl yo tou jwenn jistis yo t pa ka al lekòl. E nou tiye aske Ariel Henry ki jodi a mete eskadron lamò tout kote nan peyi a. Li mete l Petyonvil, li mete l Tomasen, li mete l Kenskòf, li mete l Matisan, li mete l tout kote fòdrè tilbyen ke Ariel Henry bay demisyon l. Se vyolans deta. Vyolans jeneralize, pèp la pa ka jwenn jistis, ebyen jodi a, plent sa a, li pral yon egzanp k ap trase. Yon seri de politisyen, m ap pale avè nou, lè n lanse manifestasyon, nou la, men lè jounalis viktim, mwen pa wè nou nan pakè a. Moïse Jean Charles, m pa wè w, Nenel Cassy, m pa wè w, m pa wè yon seri de lòt politisyen ki vin akonpanye jounalis yo. E antèman jounalis sa k mouri an, fòk tout politisyen yo pote kole. Nenel Cassy fè w pote kole nan antèman jounalis sa a. Moïse Jean Charles fè w pote kole e tout lòt politisyen yo tou, jounalis ke asasine k mouri an, se nan egzèsis fonksyon yo, nan batay yap mennen pou peyi a ya rive viktim, nou tyen aske Nenel Cassy, Moïse Jean Charles e tout lòt militan politik e tout lòt politisyen yo tou pote kole. Nou gen Ayiti, Ayiti se pou nou, nou pa bezwen Etazini. Konprann atak sa. Eske ou pran envitasyon an kòm yon pèsekisyon politik? Li pa nòmal ditou! Envitasyon pa dwe fèt dcpj! Envitasyon pa dwe fèt dcpj! Ou tou oryante lanmò a Jan Batis la! Ou tou di sa asasin nan yè la! Rele 2 moun, 2 jounalis ki se direktè dopinyon, ki gen ledwa, ki gen lepouvwa pou oryante lapopilasyon, ki pou di yo Ki chemen pou yo pran, ki di yo kisa pou yo regle reyèlman nan lari a. Epi jodi a la se alimantasyon sa nou ba yo pwosedir. Li pa bon menm. De fason jiridik, pwosè sa sipoze kraze e rekòmanse. De ce fait, banm bay Jacques Lafontant ti leson sa ankò. Koz sa, se pa Jacques Lafontant ki te dwe manyen l. Paske te deja gon pou te deja gon alterkasyon presedant ant Louko Desir e Jacques Lafontant. Li te dwe fè apèl a sibtiti komisè gouvènman. Se sibtiti a ki te dwe abòde koz la poutèt pou konfli a pat gen koulè pèsonèl nèg yo se aktivite politik yap regle se pa louko dezi jounen jodi a fòs la atè a se louko ke liye m di jak lafontan mèsi tou paske li pote li pote limyè pou popilasyon ayisyèn nan li pote konpreyansyon pou la popilasyon ayisyèn nou vle di gouvènman sa nèg ki anplas yo yo pa vle chanjman. peyi a nèg yo pa vle chanjman pou peyi a nèg yo pa vle limyè pou peyi a nèg yo pa vle devlopman pou ayiti nèg yo se enterè pèsonèl nèg yo ap jere avèk leta nèg yo se enterè ekonomik nèg yo ap jere ansanm avèk leta bagay sa li pa fè sans nou di tout medya an liy yo nou di laprès an jeneral medya tradisyonèl medya dijital rete fèm n ap rete kanpe la jounen jodi a slogan se nou pa prale san louko dezir nou p ap deplase la san louko dezir. Bon, an gwo ke nou konnen ke mwen menm se youn nan moun ki responsab ribrik. Pawòl Geto, jodi a ke m la a, sa vrèman fè nou mal. E pafwa, n ap imajine ke te gen entèvansyon ki fèt onivo de otorite yo Laboul, kote Eric Jean Baptiste te mouri. E tout moun te konn sous de enfòmasyon an, ki tip de moun ke ki te tiye l. Jounen jodi a, m panse lè w ap chèche yon enfòmasyon, se lè w pa byen enbi. Men si w byen enbi, enfòmasyon te gentan genyen pou w te oblije al chache yon moun ki pa konn anyen. Se yon jounalis, se yon ribrik nan yon radyo. li bay des enfo o mwen sak pase a te rive se pa sèl sa tijan te bay nan pran egzanp tijan te pale de anel belizaire yo te di tap vini philippe e si sa pat rivel li pat pale de magalie e fèl fè atansyon èske li pat tande magalie te fwape men se ansanm de mesaj tijan bay e nou rekonèt tijan nan kilti nou ayisyen ke ginen nou li pale de vrè de bon bagay epi jounen jodia nou wè se de mesye sa yo provoke nou pa konn poukisa. E nap mande ke mesye sa yo kap konvoke moun sa yo, si nou menm pèp la, pitit geto a, ta vle konvoke moun sa yo, e la jistis kisa yo tap fè, tèlman yap fè nou mal, yap fè nou abi, paske sou rejim moun sa yo, nou menm jounalis ke nou viktim, nou gen jounalis ki mouri anndan komisarya a, nou gen pitit geto a kap mouri pou pakèt bagay, nou menm nap mande jistis pou pwòp tèt pa nou, pandan moun sa yo pa dwat, epi yap jije moun ke dwat, e nap mande jistis nou paske nou la, tout etan yo pa fè nou fon soti deyò. Nèg nou konnen an nou menm nou pap deplase devan dcpj. Jay César jodi an ki se 8 novanm pou l vin reponn kestyon dcpj nan kad asasina mesye Eric Jean Baptiste ke nou mande jistis pou li. Men nou konnen ke Esaïe César pa gen anyen pou l wè nan istwa sa. Se revelasyon ke Ti Jean ki se yon lwa ki danse nan tèt Esaïe te fè. e malerezman mesye yo pat pran dè dispozisyon pou sa pat rive paske ou konn lwa gen 4 je e zay gen 2 je e nou menm kòm avoka mwen mèt Caleb Jean Baptiste e tout lòt avoka yo mwen la e nou pral dcpj nan bak biwo dè zafè kriminèl pou nou asiste kliyan nou ki se Esaïe César. Mèt Caleb ou panse pandan si lwa ta vin nan tèt Esaïe ou panse yap ka pa lalwa? Bon de tout fason. Ebyen jiska prezan a padon kap antre an de dcpj. Devan la men yo endike e ap eseye. e di an di ke sitwayen ki ta pe pwoteste yo fè bak, ebyen se konsa sitiyasyon an li menm li prezante devan dcpj. eh ki pandje sou do anpil nèg epi gen nèg la k ap fè sa n ta kapab rele yon sòt de jimnastik politik, yon sòt de parad pou kapab tante reponn Eske vouzèt avèk nou? Men, se toujou evidan jisteman de fè pase le mesaj, de dir a vo pwòch, Ekoute, il faut aller sur cette chaîne, écoutez cette voix, écoutez les analyses de cette personne. Et puis c'est toujours évident pour que vous capable abonner et puis bye pouce bleu hein, pour que travail à capable tout à fait positif. Allez, c'est parti pour votre émission. Le duel entre Vite et André Michel. André Michel, c'est quelqu'un que Et beaucoup de gens qui font partie de la population haïtienne adore détester. Ben oui, parce que André Michel n'a en premier temps qu'il y même te entraîne en logique avocat du peuple. Mwen mte gen chans dekouvri André Michel nan batay kont Aristide, apre sa l vin avoka defansè pèp, menm jan avèk Newton Saint Juste, epi lè m gade m wè se te 2 bon moun oubyen lè m gade m wè ebyen pa t gen sa nan may nèg yo menm kounye a la André Michel fè tout tan l ap batay kont Jovenel Moïse, m pa menm bezwen repete istwa sa, nou sonje tout deklarasyon ensandyè. André Michel te konn ap fè kont Jovenel Moïse epi le lotre tip e an parlan de Newton Louis Saint Juste li menm li te deside jisteman in paske kan ton e avid darjan ebyen se toujou evidan ou menm pou fon wout e pou kapab met bagay nan poch ou. André Michel vin avid darjan tou an kelke sòt ebyen li in nan Ariel. Bon! Nou wè tout sa moun di, tout sa moun fè kòm kòmantè sou sitwayen sa yo. Men nou pral konprann ke kesyon bandi nan peyi Dayiti li lye o kondisyonèl. Paske m pa renmen akize moun. Men ou menm k ap gade w ap wè gon sòt de lyezon antre bandi e òm politik e òm nan sektè prive antwotre. Pandan se tan sosyete a li menm l ap kreve. E sa k fè m di w mwen m bagay bandi a m pa ladann menm paske anpil bandi kite yo itilize yo pou kapab kraze peyi. pou kapab kraze yon popilasyon ki bò kote l. Sa vle di si nèg sa yo yo te kite yo itilize yo epi yo te di pèp la m devan nou dèyè. Epi nèg sa yo k ap fè rara nan peyi a m pral ba yo bon bal cho e lè sa a m t ap bandi, m t ap renmen bandi e m te kab menm pran lèzam. Men jan bagay la ap fèt la a m pa ka ladan l. E Andre Michel? Gen akizasyon ki tonbe sou do l, kòm kwa li t ap sipòte bandi, li te an negosyasyon avèk bandi nan moman peyi lòk. Gen yon sitwayen ki rele Innocent Vitelhomme ki li menm te an kontak avèk mesye sa yo, se sa l di. André Michel petèt pa t gen okazyon pou te defann tèt li. Nan kad yon. Quel duel! On écoute André Michel. Vitelòm, Inosan pou w pale a, mwen pa janm pale avèk Vitelòm nan telefòn yon jou. Mwen pa gen telefòn Vitelòm. Vitelòm pa gen telefòn mwen. Mwen pa janm rankontre Vitelòm yon jou. Sa vle di, mwen menm André Michel, m ap tou di sa pou tout moun, m ap fè politik, mwen chwazi fè politik. Yon seri daktivite w pa p janm tande non m ladan l. M pa janm nan dwòg, m pa janm nan touye moun, m pa janm nan asasen, m chwazi yon liy. Tout batay politik mwen se avèk bouch mwen m fè l. Tout konba politik mwen se konba dyalektik. Sa vle di, yon moun kapab toujou voye Vitelòm vin pale, vin ranse nan radyo. Men mwen, ou pa p janm kapab jwenn kote yon jou mwen rankontre Vitelòm, pale avèk Vitelòm nan telefòn. Je n'ai pas de rapport avec le chef de gang. M chwazi fè dwa, m se avoka, m chwazi fè politik. e m pa chwazi rantre nan fenomèm gangsterizasyon. Se sa k fè w wè menm yon advèsè politik mwen ap di tout ba ou pap janm tande yo di w m nan dwòg, ou pap janm tande yo di w mwen nan blanchiman, ou pap janm tande yo di w mwen nan koripsyon, ou pap janm tande yo di w m konn touye moun. M pa konn fè bagay sa yo. M se yon nèg ki clean. e mwen batay pou m konsève yon liy de konba, yon liy de konduit, paske mwen pa soti nenpòt kote, mwen se pitit yon sektè peyizan, manman m se te yon machann kenkay, ok, sa vle di yon antreprenè k ap vann kenkay nan Bèlans, Nan Tyòt, se yon rezon ki fè m byen alèz ak Mikan anpil, paske manman m te konn al fè komès lakay li. Papa m se te yon antreprenan agrikòl, papa m te konn vin vann trè, papa m te konn plante yanm. J'ai été élevé dans la dignité. Gen de bagay m pap janm fè nan vi m. Pase m ta fè, m ta voye pam tèt mwen. Le jour pou m rantre nan dwòg, m ap touye tèt mwen. Le jour pou m voye moun tuye moun, m ap tuye tèt mwen. M pap janm fè yo. M s on nèg ki clean. An reyalite, Vitelòm kapab kòmanse pale maten, midi, swa, si yo voye l pale, men jamè m pa janm gen rapò avèk vwayou konsa, avèk delenkan konsa. E se pa sèlman Vitelòm. M pa janm pale avèk okenn vwayou, m pa janm gen rapò avèk okenn chèf de gang. Je suis toujours le défenseur du peuple haïtien. Men nan konba politik gen de moman kote Gen de moun ki deside divòse m avèk popilasyon an. Gen de moun ki chwazi fè de André Michel ladvèsè fawouch. Si m gade kantite atak yo fè sou mwen pandan lè 15 dènye mwa depi ke m te fin pran desizyon pou m siyen Akò 11 septanm 2021 nan non SDP, paske nou te estime se chwa sa a ki bon. Si m gade kantite atak ki fèt sou mwen, kantite bagay yo di sou rezo sosyo, gen nèg ki fè 200 kont Facebook pou atake m, gen k fè 500 kont Facebook pou atake m. Men, on pourrait se poser la question, ki sa André Michel fè? André Michel pa janm dwòg, li pa janm touye moun, André Michel pa janm okipe okenn pòs nan Leta, André Michel pa janm nan koripsyon. André Michel pa gen lajan, men ki sa l fè? Je siye un accord politique. Nous avons signé l'accord du 11 septembre 2021. Men, Mèt André Michel, avoka de ton État. Kite m, kite m fini sa, Madam Alexandre, sil te plè. Nou siyen akò sa a, paske pou nou, apre asasina Jovenel Moïse, pa gen lòt jan pou te patisipe nan pote solisyon, se nan yon akò politik, nan dyalòg. Ò, jodi a, E se trè enpòtan. Tout moun ki sot pase 15 mwa yap kritike m yo, suivez mon regard, yo tout jodi a yap rantre nan pwosesis dyalòg la paske y a pas d'autre issue, y a pas d'autre option. Erezman pou peyi a. E sa k fè keseswa nan non SPT, keseswa nan non, keseswa nan non, keseswa, map vin sou sa, keseswa nan non SDP, keseswa nan non komisyon dyalòg 11 septanm nan, nou bat bravo Le fait que, enfin, tout moun konprann qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'il n'y a pas d'autre choix, c'est le dialogue qui c'est la seule option. Ou di, m pa t vle tande pawòl dyalòg lè m t an fas Jovenel Moïse. Se vre, fas a Jovenel Moïse, m pa t vle tande pawòl dyalòg. Paske sou Jovenel Moïse, Y a eu le massacre de la saline. Andre Michel a parle Andre Michel est ce qu'il a dit la verite moi je sais pas sa pral depan de konsyans li men ekoute wè nan peyi sa lè yon nèg antre nan lojik parad politik gon jan yo kalifye sa. Tout sa w wè misye ap fè a yo rele yo bullshit. Nan va konprann. Ekoute. Kounya la a, nou pral fè w tande Vitelòm. Ekoute byen, sen mwa de sela, towo sa a bay yon konferans pou laprès pou te di pawòl sa yo konsènan Ariel Henry, konsènan André Michel, konsènan Nenel Cassy. Achiv yo la. M vle fè ke tout popilasyon an, tout sektè politik la konnen ke travay yo wè k ap fèt la a se pa yon travay m te ka di w jan lapoli di ke y ap fè operasyon an. Mwen vle yo pote yon atansyon trè klè pou yo okouran ke m t ap goumen avèk sektè demokratik. Nou te gen yon bi ki te byen detèmine, nou te gen yon angajman ke nou te pran. Tou swit, nou te vin aprann ke yo te arete Senatè John Joel. Nou vin gade ke gen yon nòt ke ki sòti. Imedyatman nòt la fin sòti, gen anpil nèg ki panike. Gen anpil nèg ki boulvèse. M kwè ke nou konnen klèman direktè lapolis la li sòti nan sektè demokratik se Nènèl ki bay miche. M vle fè nou konnen ke batay k ap fèt la li pa yon operasyon dirèk. Si l te yon operasyon m panse ke nou t ap wè lapolis t ap fè arestasyon, yo t ap konfiske, yo t ap di tou tout jan de Destriksyon ke yo ap y ap fè yo, pou ki rezon ke y ap fè yo? M kwè ke yo antre nan plizyè espas, yo konnen ke nan espas yo se pa la m loje. Yo kraze, yo fè yon pakèt zak vagabondaj ke yo konnen menm sa y ap fè a, se pa li menm ke la lwa otorize yo fè. Men yap fèl yon fason pou fèm kouri, pou fèm pè, men sa pa ka fèm pè, ni sa pa ka entimidem. Mwen vle fè nou konnen ke moralman a 1. Map kontinye batay nan lit politik la. Map kontinye lite tout sa ke poum fè, map fè yo nan sans kem dwe fè yo. Mwen vle fè pèp Tòsèl la konnen. Rete vijilan. Mete moral nou a 1. Pa kouri. Ni tou pa panike. Sa k ap fèt la pa ka entimide nou. Nèg yo panse ke yo ka jete m, men yo pa fasil pou yo jete m. M ap di yo tou, m pa kwè w ap lage anyen sou lè rezo, ni tou m poko ap site oken non. Men m vle gouvènman an pran sa an kè. Yo pran nòt. pou yo konnen ke gouvènman sak la se nou menm ki akouche l. Sonje byen ke Andre Michel se sèl nèg ki te toujou ap batay li te di ke barikad la se te sèl mouvman ki te pou fè nou sòti nan sa n te ye a. M ap raple nou tou, aprè Léon Charles te fin fè entèvansyon ke l te fè a, se Andre Michel ki te al pote plent, o nivo kabinè denstriksyon. Jodi a la l te sòti yon pwent près, li te di gen yon operasyon pral lanse ki te operasyon tit li se te Krisifye Jezi, Libere Barabas. Operasyon an kòmanse dirèkteman sou mwen. Men m ap fè l konnen ke pa gen kouri ki pa gen bouke. Pa gen nèg k ap kouri ki pa gon kote pou l repoze. Mwen rete tèt frèt. M ap kontinye a fèm konviksyon m. M pap dekouraje nan lit la. Sa k fèt yo pap entimide m, ni yo pap kraze moral mwen. Paske m konnen kan menm jodi pa demen n ap vin chita menm kote n konn chita yo. Mwen konnen, kan menm, jodi pa demen, n ap rankontre menm kote ke nou rankontre a. Ou menm kamarad, mwen pa ko ap site non w, kòm kwa ke ou rele m, ou di m ke pou ke gon rezolisyon nan sa k ap pase a, s on antant ki pou fèt ansanm avèk Frantz Elbé. M ap di w sa, mwen pa gen okenn antant ke m ap fè Frantz Elbé, rezon pou lakèl, jodi a si Frantz Elbé ka kote l ye a, se atravè de lit mwen, se atravè de batay mwen, se atravè de konviksyon m ke m te mete deyò. Ou menm Clivens, ou chita avèk Babekyou, ou panse ke ou ka entimide m, m ap di w yon sèl bagay, pouvwa a li enfeme. Jodi a la a ou nan DDO ou ka fè tout sa w vle. Ou mèt kontinye. Men m ap fè w konnen ke si ke m gen yon pwoblèm avèk lajistis, lajistis ap fè apozisyon de se lis ou byen an e byen ap devni o pwofi de leta. M pa panse ke nou ka ap kraze jan n ap kraze a. De tout menm, mwen vle pote yon atansyon avèk popilasyon an. M ap di nou sa klè, mwen pou nou, nou pou mwen. Rete fèm, rete vijilan. Pa bay tèt nou pwoblèm. Mwen la, mwen bèl e byen vivan. E anyen pa ka entimide m. M ap rete avèk fèm konviksyon m e m ap lite jiskobou. Jiskobou. E m prale jiskobou. Mesye yo, m ap ba yo moulen pyès yo avan lontan. Mèsi. Ou pale de SDP nan entèvansyon sot fè a. Eske sa ta vle di ou te konn fè de batay avèk mesye SDP yo pou yo te pran pouvwa a? Tout nèg konnen, tout popilasyon an konnen ke nou te yon mouvman peyi lòk. Nèg yo gen angajman yo, yo pa vle respekte mo yo, yo chwazi pran n yon lòt fason. Men sa w wè k rive a la e aprè plizyè rankont ke n fin fè, yo resanti ke mwen pa prale nan lojik ke yo vle a, yo prann yon lòt fason. Kòm jodi a la, yo sou pouvwa, m ap di yo kouri. Men kanmenm, fòk yo bouke. E lè yo bouke, fòk yo kanpe. E lè yo kanpe, fòk yo poze. Jon Joel Joseph site non w nan kòm kwa w ta enplike nan asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse nan bal materyèl. Kòman w ka reponn sa? Bon, ann di ke Jon Joel Joseph Se yonn nan zanmi, se atravè de SDP mwen konnen John Joel Joseph, se swit avèk rankont ke n te konn fè, nou te konn pale. Men m panse ke popilasyon wè klè e yo konnen ki kote materyèl sòti, yo konnen tout miz an plas ki ka fèt. Si y ap pale de materyèl, m pa kwè ke ki mwayen m pral gen m ta bay materyèl pou abouti avèk angajman sa a ke nèg yo te gen nan men yo. Ou sot di DG Lapolis la se SDP ki mete l, Nenel Cassy. pou batay ou fè ansanm avèk yo. Sa ta vle fè kwè ke nèg yo trayi ou? Definitivman! S on kou monte l ye. S on trayi. Kòman ou konprann sa? Sa ke m konprann, nèg yo tout miz an plas yo, aprè lit la, yo te fè konprann ke se te asyèt nou, se te kiyè nou, se te li k te barikad nou, se li k te tout nou, se li k ta pral pèmèt nou sòti nan sa ke n ye a. Imedyatman ke yo fin fè akò ke yo fè a, yo jije ke. yo pa deside reponn ak angajman yo te gen avè nou. Yo chwazi sèvi avè nou avèk abitrèman. Ou ta vle fè kwè tou seri de operasyon sa yo ke lapolis ap mennen nan blòk Tòsèl, bò kote Pò Pènye, se ta kòm se DG lapolis Asenè Delcassy ki mete l, se yon operasyon sible. Sible l ye, egzakteman, an n ale klè. Si lapolis ap fè yon operasyon, li di w konsa ke l antre nan yon gwoup gang. Se nou menm pou l satis e pou l si kras e krisifye. Kòman m ta ka eksplike sa? Li di dirèkteman, se nou menm ki te Jezi pou li. Yn fwa ke kounya la, li jwenn Jenèf kòm alye l pou l kolabore ansanm avè yo. Li kolabore avè yo, epi l ap krisifye Jezi. Eske ou ka konfime pou nou si lapolis arete yon machin e yon pikòp bout kabin pou. Frem la polis arete on pikòp doub kabin pou mwen swa jamè swa jamè monchè swa jamè a kiyès solda yo arete yo ki moun yo arete nan machin nan ki moun ki te nan machin sa tout sa yo se difamasyon son sòt de matrakaj kòman m ekspli mwen di nou sa nou pa mete l an aplikasyon nou te gentan fè plizyè rankont yn fwa ke nèg yo wè yo paka aboutir avèk angajman ke yo genyen an y ap chèche de matrakaj Imajine w byen, nèg yo nou toujou pale, jiska mentnan, yo nan faz de nogosiyasyon. Se kondisyon yo vle a, m pa antre nan lojik la avè w. Men m di yo sa se byen konte, mal kalkile. E m te di l pou Leon Charles, kalalou pa leve lòt jan ke tèt anba. E pouvwa a se enfemèl li. Jodi a la, se sa André Michel prevwa li ka fè, m ap di l sa, Kouri jan lap kouri a pi devan li pral wè sil te byen pou. Nan atik Miami Herald ekri Nan atik Miami Herald Map fini la Nan atik Miami Herald ekri a yo di ke w te pale ansanm avèk John Joel Joseph pandan ou aprè lamò Jovenel Moïse. Ou kapab konfime sa pou nou? Si se pou m pale avèk plizyè pati politik, plizyè dè m te ka di w dè dirijan politik men sa pa otan ke M gen yon lyen, m gen yon relasyon ansanm avèk John Joël Joseph nan zak ke l t ap mennen. Sa pa di ke pandan m te byen a John Joël Joseph sa otan ke sa l t ap mennen m t ap mennen l ansanm avè l. Men tout moun ka byen avèk yon moun. Menm jan ke mwen byen avèk André Michel, nou byen avèk plizyè lòt. Petèt ke Vitelòm pral bay yon lòt konferans, petèt ke li pral voye yon lòt voice, hein, pou kapab demanti André Michel. Men pou moun kap kòmante yo atansyon paske se 2 moun nou rayi la ki nan bif. Nou ta va di tèt nou ke youn manje lòt? Se pa sa n swete. Genyen yon kestyon la, kestyon sa a son kestyon m ta kapab di ki sisite anpil deba. Sa konsène notre confrère Esaü Cesar. Radio Télé Éclair a travè lemisyon Matin Débat. Esaü Cesar et Louko Désir se 2. ont été convoqués par la dcpj pou ta kapab bay detay konsènan prediksyon ki te fèt sou lanmò Eric Jean Baptiste. Esaü César estime ke sa se yon sòt de pèsekisyon paske gen anpil bagay li menm li konn di nan emisyon an yo pa konn rele l pou l bay eksplikasyon. Poukisa se jodi a la? Sa ki rive Eric Jean Baptiste lan, yo deside rele l pou l bay eksplikasyon. Anplis, li se yon zanmi Eric Jean Baptiste. Li te fè prediksyon kòmkwa gen anpil jounalis ki pral tonbe. Anpil jounalis tonbe. Li te fè prediksyon kòmkwa gen nèg nan politik la ki pral tonbe. Nèg yo tonbe. Genyen anpil bagay ki pral fèt nan peyi a. Bagay yo fèt vre. Donk Esaü fè konprann ke, ebyen, lè Ginen yo pale,